Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. N ap salye tout moun ki enpe partou a travè le mond, e n ap profite pou n kapab di ou yon trè bon wikèd. Pa trè bon wikèd pou se ki son an Ayiti. Men sila yo ki a letranje, donk n ap di yo tyenbe rèd pa moli paske pwoblèm Ayiti yo enpakte nou gravman. Alò se pati pou vòtre emisyon. Nan emisyon sila a, nou gen 4 ti dosye nou pral pale de yo. Dabò n ap kòmanse avèk enfòmasyon sila paske yèswa te genyen gwo panik o nivo de Kafou. Ki sa k pase o jis? Enfòmasyon ap sikile, chak moun ap bay koulè enfòmasyon pa yo. Men ekoute ta dan lasware, ebyen. Nou vin jwenn enfòmasyon ofisyèl la. Se yon polisye ki li menm nan ekip karavan nan, ebyen misye touye tèt li. Te gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa te gen bal ki t ap tire, men non. Enfòmasyon ofisyèl la se ke se polisye repondan o non de Davidson, misye touye tèt li. Men kounye a la, ou menm ki tande polisye sa, li touye tèt li, bèl ti gason wi, misye, waww, tèt chaje. Ebyen, w ap di sa k fè sa? Ebyen, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou anpil moun ap di ke se ta pou yon fi. Se vre, se pou yon fi. Men kòman? Paske nou menm nan al chache plis enfòmasyon pou nou kapab pote ba ou. Misye genyen yon fi li avèk li. Men la fi an kestyon li on ti jan m ta kapab di krent konpòteman misye Davidson. Paske li la li pran nouvèl Davidson se on tiyè san pitye. Ebyen kès kè la fè? Fi sa a anvi di Davidson l ap kite l. Pawòl la kòmanse pale depi nan Pòtoprens men ekoute konesan Davidson. Se un bad boy men se un gentleman a la fwa ebyen sa rete la. Fi a vin deplase lal an pwovens kounye a lè fi a rive an pwovens elle a appelé Davidson pour lui dire écoutez c'est fini entre nous pas besoin d'entendre de supplication tout ça patati patata ou te mèt rale syèl la met devan m sa fini. Ebyen sa w tande a la Davidson gen pwoblèm. Davidson bay tout supplication ki genyen sou latè. fi a pa dakò. Le sèl rekou de Davidson se pran zam, touye tèt li. Pa di l pa jènjan, pa di ke si l fè yon bagay konsa se paske l pa reflechi. Tande byen, tout bad boy gen yon pwen sansib. Tande, Izo kouche nan kabann ak yon fi, fi a kapab mèt li. Babekyou kouche nan kabann ak yon fanm, fanm nan kapab mèt li. Paske nou gen yon kote nou rive, nou gen yon wout ke nou fè. Youn san l mache pou lòt. Ou poze tèt ou kesyon pou di ke an yon bad boy konsa menn kòmsi yon fi kite l li touye tèt li. Se lamou. Lamou e pli fò ke tou. Se antre parantèz. Menm lamou sa ki degaje ki pèmèt ke ou vin jenere an menm tan. Se menm lamou sa se yon ti jan dekante l de amou santimantal la men se menm klan lamou sa ki lakòz Jezikri mouri. sou lakwa pou nou. Eske nou konprann? Se menm lanmou sa kap pèmèt ke ou abese w devan yon moun, se pa paske ou pa gran non, men lè ou fè sa ou vin gran. Ebyen se pou m di nou ke cet amour même dont on parle, il est plus fort que tout. Tande! Brèf, donk se konsa. Sitwayen an pèdi lavi li se ogretab sa ki pase a. Bon! Nou te tande yon enfòmasyon sou kanaran, kout bal depi jedi. Ebyen fò n di ke yè swa finalman lè zòm zame de la zòn nèg yo genyen le desi sou la polis. Paske l'objectif sete m ta kapab di d'envahir le sous commissariat de la zone ebyen nèg yo fèl. Ou wè nan jedi a te genyen yon manm sendika SPNH, j'oubli son non paske hier soir m te fè yon emisyon sou dosye sa, ebyen li menm li te manke pran nan o, li oblije sou machin li te ye a paske yo te gentan tire, li vire l fè machin nan fè yon U. Ebyen, ou kapab chape poul li. Se pou m di nou ke bagay la te vreman grav o nivo de Kanaran, e mesye yo pote boure, an gran moun, ebyen, yo anvayi komisarya. Ces bandits armés donc ils ont saccagé le sous-commissariat de Canaan. Epi m kwè te genyen yon vye bout 12 nan kwen an. Nèg yo pran l men apre sa yo kapab pote ale lòt materyèl. On a une petite vidéo de 26 secondes pour vous. Eh bien voici. Men sa ki rete. Sa se kanaran men men sa nèg yo fè yo vaz yo kraze tout bagay yo kraze tout tout tout bagay ok. La te genyen tereton 12 la andan la nèg yo pran biwo yo kraze yo kraze tout bagay yo yo kraze televizyon an ke yo kraze tout bagay. Se pa pou la premyè fwa atak fèt sou komisarya nan sonje sak te pase en ebyen bagay yo vrèman grav nan peyi dayiti gen kote m ta kapab di polisye yo kantite a li nòmal, li pwopòsyonèl pou kapab fè fas ak bandi. Men gen de komisarya tou mezanmi, lè w pran yon zòn tankou Kanaan, ki gen yon sou komisarya ki kab petèt genyen yon 10 a 15 polisye, sa nèg yo ka fè? Bon menm lè li te gen yon senkantèn de polisye, men tout nèg yo pa la an menm tan. Sa vle di sou yon zòn, m ta kapab di komisarya sa a, sou gen 100 polisye ki kantone la, Sa vle di fòk pou pi piti ou ta gen san manch long wi. Ou panse si ta gen 100 polisye nan yon komisarya ap gen san manch long? Hein! Fòk ta gen anviwon nenpòt 10 bwat bal wi paske zòn sa a se yon zòn danjrez. Bandi achte l lajan kontan. E gen yon seri de zòn papa nèg yo oblije bat ba pou bandi wi. O pwen ke yo kapab menm gen yon relasyon avèk bandi yo. Sinon, y ap fè tèt ou. W ap tonbe. Yè swa, alò yè aprè midi. bagay la pat bon o nivo de Martissant. Gen moun ki rele m, ki di m, A RL, bagay yo grav nan Matisan. Kout bal pete, m menm kwè genyen machin nèg yo sezi. Bon, ban m di w bagay. Kòmsi machin kontinye ap fè wout Matisan an toujou. Hey, bagay yo grav wi. E, finalman, bon genlè nèg pa ka plenyen paske wout sa a, franchman, ou oblije fè l kanmenm. Malgre tout bagay yo se kòmsi wout sa l gon leman kap rale w epi lè w vini bon menm leman sa k rale w la se li menm ki rale bandi yo pou di bandi yo a gon pwason wi k beke nan zen sa la donk se konsa men m pa vrèman konnen èske se avèk lapolis nèg yo tap tire èske se de bandi zame ki yo menm tap afwonte ansanm men ekoute mwen gen yon ti videyo ki vin jwenn mwen pou wè. Koman nèg ya prale bak. Nèg ya ap mete bal atè. Se pa de kout bal non. Gran wi gran wi bwa mare la. Wè nèg yo. Gran wi bwa mare. Gran wi. On la pa antandu depi konbyen tan la? Se gen kèk tan l pa parèt menm sou rezo a, li pa pale, menm foto l pa sikile. Ebyen eh ekoute! Yèswa, soudènman, li parèt. Son non? Jimmy Cherizier, alyas Barbecue. E nan non fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye Mayon nan Mayen tout, n ap swete tout kretyen, men espesyalman kretyen katolik yo, bòn fèt paske jodi a e fèt Sen Jozèf, jan nou ka remake l lan, e pwosesyon an apèn ap rantre. Paske nan moman difisil peyi Dayiti retwouve l la, nou gen bezwen lapriyè, peyi sa a bezwen inite, tèt ansanm pou nou gade kòman nou kapab fè e ke pou nou mennen peyi sa a vè yon chanjman reyèl. Ankò yon fwa, nou p ap twò long, nou te nan pwosesyon an, nou jis te vin salye Papa Sen Jozèf e n ap kontinye mande Sen Jozèf pou l voye je sou pitit li nan peyi Dayiti, men spesyalman nan Lasalin. E ke kote nou retwouve nou la, n ap mande Papa Sen Jozèf voye je sou Lasalin ki sot pase anpil moman difisil, jodi a kòmanse ap rekanpe debou, kontinye pwoteje nou, pwoteje chak grenn lidè ki nan fòs revolisyonè Jenè Fan Fanmi e Alye Manyon 1 Manyen Tout. Ankò yon fwa, nou salye tout kretyen katolik yo, Bòn Fèt Sen Jozèf! Ou wè babekyou sou videyo sa a se yon videyo de yon minit ak de segond. Li t ap patisipe nan. Fèt Sen Jozèf o nivo de La Salin. Videyo sa kapab di anpil kichòy, men kite mwen fè yon lòt kòmantè. Le fèt ke Barbecue pat janm pale, ti aparisyon sa moutre ke lese antrevwa ke Barbecue kapab retounen sou rezo a avan lontan. Eske nou konprann? Paske C'est quelqu'un qui est plongé totalement dans le silence depuis un bail et aujourd'hui, brusquement, eh bien, il paraît. C'est depuis hier soirée parce que j'ai vu la vidéo sur le statut de quelqu'un et puis la personne m'a envoyé, bam, partage. Et ça devient viral. Eh bien, on dit que silence li, c'est traduit en pile bagaille. e fè anpil moun wè anpil bagay tou. M swete ke li kontinye pale, m swete ke li evoke yon seri de pwen, m swete ke li di poukisa G9 te plonje totalman dan le silans, kwaze lè bra, regarde la sitiyasyon, e, malgre akizasyon, malgre denonsiyasyon, men lè manbo de sèt strikti, non mot. Eh bien aujourd'hui avec cette petite vidéo, j'espère que Jimmy Cherizier aura le temps de répondre à une certaine critique aura le temps d'exprimer ce que je peux dire, la position du groupe G9 en famille et alliés sur la situation. Bon, je ne peux pas dire la situation sécuritaire, mais en fait, la situation politique de laquelle s'enlise ce singulier petit pays Haïti. Donnez à beau l'autre émission. Mais en attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie.